88.7 Donk aprè midi an mwen prezante m. Mwen se frè Raymond Jean Baptiste. Mwen mache nan legliz de Dieu Indépendant de la Porte Étroite ki dirije pa papa nou pastè Amel Lafleur. Nou se yon etidyan an syans administrativ. Donk aprè midi an mwen vle fè konnen jan Jezikri gran, jan li reyèl. E ou menm tou si ou ta nan yon pozisyon parèy sa ke m te viv. Nan peryòd ki sot pase la ou kèlke mwa, alò 2 mwa pase, e sa ke m te viv, e sa Bondye te fè pou mwen, e sa m te viv atravè levanjil pastè Amel Lafleur ap preche, papa nou. Donk jodi a nou santi se yon kontantman pou nou, e nou p ap janm sispann remèsye Jezikri. Brèf, sa ki te prezante. Donk se pandan an mwa de septanm, Mwen ta prale nan aktivite mwen a Taba. Mwen leve nan kabann mwen epi mwen priye. Mwen deplase. Lè mwen deplase pou mwen pran wout pou m ale Taba, mwen rive a Kafou Ayopò. Lè m fin pase anba vyadik lan, kote ke m pral pran machin pou m ale Taba, mwen te sou vwa dwat la, m te vle janbe sou vwa goch lan. pou mwen al pran machin pou m retwouve m a Taba. Pandan m pral travèse lari an pou m janbe sou vwa goch lan pou m al pran machin nan, mwen remake gen yon moto k ap sòti anwo. Men m wè li avèk yon distans ki trè elwanye m. Mwen annik mete pye m nan lari an moto a gentan rive sou mwen. E rive moto a rive sou mwen byeneme, mwen fè yon rekil pou m retounen moto a rive sou mwen. Mwen fè sou vwo a goch lan pou m janbe, moto a rive sou mwen. Se kòm si m ta di w, ou ou ap vini yon moun ap vini anfas ou, tout fason w fè pou w epanye w de moun nan, donk pa gen lechwa ou oblije frape ansanm avèk moun nan. Donk m bat pou m retounen, m pa ka retounen, m bat pou m janbe, moto an fè menm wout ansanm avèk mwen, donk mwen vin rete nan mitan lari an. E kote m rete nan mitan lari an, m sèlman leve men m anlè, mwen di le sang de Jésus. Epi m santi m frape nan tèt. Pow! Kote m frape nan tèt lan, moto a ta sipoze pase sou mwen, paske se anfas mwen menm moto a rive. E m sèlman santi m frape nan tèt, pow! E kote m frape nan tèt lan, m santi m prale. Men pandan m santi m prale an, m ap di le san de Jezi, le san de Jezi, le san de Jezi. Ou ka konprann yon mèvèy sa Bondye fè. Si m frape nan tèt e moto a se sou mwen li t ap vini, kote m frape an m ta sipoze tonbe atè. M pa tonbe atè. M rete kanpe. Lè m janbe sou lòt bò lari an, kote m ta pral pran machin nan, m kouri janbe sou lòt bò lari an, epi rive m rive m kanpe, se san k ap ponpe lan nen m, san k ap ponpe lan nen m. Pandan san ap ponpe lan nen m lan, m vin tande gen yon sè legliz lan ki di, A, sa se yon dirijan legliz lan. Sa son frè legliz la banm rele yon lidè poum fè pran li mennen li lopital mwen reponn sè a mwen dil mpa grav ke sa li pa bezwen rele lidè legliz la epil dim non frè Jean Baptiste bon eta mwen w ye la bon pil san wap bay lan non la jiska prezan non ap bay san ou pa oblije rete konsa fò al lopital mdi pa gen pwoblèm mwen pral lopital. men m pap rele lakay mwen, l di fò w rele lakay w, m di moun lakay mwen pap ka resevwa nouvèl. Dè lò mwen di ann ale, m di m ap pase pran grand sè m nan pou n ale lopital la. Vrèman m pran wout la ansanm avè l, nou moute moto, m pase pran grand sè m nan, mwen rive lopital epi vè lè dezè, Yo fin banm tout sa yo metem nan sewòm m fin pran tout medikaman mwen retounen lakay mwen lèm panse se te fini sa nan mèkredi swa mwen dòmi nan demen maten gen kèlke byeneme ki te vin wèm epi pandan map pale ansanm avèk yo epi san retounen ponpe nan nenm ankò menm moman map pale avè yo Epi m kouri retounen rantre lakay mwen, vide dlo sou tèt mwen, epi m al kouche. Yo priye ansanm avèk mwen epi yo deplase yo ale. Nan jedi, a senkè, pandan m kouche, se san ki leve m nan dòmi. San retounen ap ponpe nan nen m ankò, ponpe nan nen m. M ap bay san, m ap bay san, epi moun lakay mwen di m, Mennen m lopital, di mennen m lopital. Lè yo pran wout ansanm avè m ale Medsen San Fwontyè, Lè m rive Medsen San Fwontyè, yo kouri di m ke y ap mete mwen nan sewòm, epi mwen kouche, yo mete m nan sewòm. Pandan m nan sewòm, apre kèlke tan, yo fè m al fè yon radyografi. Lè m fin fè radyografi, yo mete m kouche, yo di m m ap dòmi lan demen maten, m apral lakay mwen. Pou mwen menm, m panse se te yon bagay senp. Nan menm sware a, kote yo mete m kouche an, te gen yon dam ansent a tout mari l, epi pandan m kouche, epi san retounen ponpe lan nen m ankò, m ap bay san, m ap bay san, m ap bay san, e mesye ki te lan sal la avèk madanm li an di, non, kote pa ou, jan w ap bay san la a, pa oblije pou w ap soufri konsa. Epi kote misye di m sa a, m di men paran m deyò a, Te gen yon mis yo te mete sou mwen lè mis lan vini l wè jan m gentan atè a anvayi avèk san epi mis lan di ba l al dèyè dlo glase yo vide dlo glase sou tèt mwen se san m ap bay yo gade yo rele doktè ki te di m dòmi an lè doktè a rive l tèlman wè m bay san doktè a di non nou pap ka kenbe misye mete misye nan anbilans lage l lopital jeneral epi menm moman yo mete m nan lopital yo mete m nan anbilans e. pou m ale lopital jeneral. Mwen te gen yon gwo sèvyèt lan men m ki pou te kenbe lè san yo ap koule nan nen m. Sèvyèt la gentan plen avèk san. Se remèt mwen remèt sèvyèt lan. Lè m rive lopital jeneral nan sal ijans lan, mwen gen anviwon 6 a 7 doktè sou mwen yon sèl kou ki ap bat pou yo kanpe san sa k ap koule a. Tout sa yo fè pou san koule, san pa janm koule. De 7 è di swa, san ap ponpe, san ap ponpe, san ap ponpe. ponpe. Doktè yo rive yon kote men tou pandan san yo ap ponpe an, mwen pa gen lòt moun mwen ka rele e papa m pastè Amel pat aprann mwen lòt bagay ke Jezi ke san Jezi. M sèlman ap di le san de Jezi, le san de Jezi. Mesye yo di konsa, di le san de Jezi, di le san de Jezi, rive yon moman lè w fin pèdi tout san w epi w ap gade w mouri la di le san de Jezi. M sonje m te reponn mesye yo, m di mesye yo konsa, Fè travay pa nou, m ap fè travay pa m, pa enkyete nou de mwen menm. Epi lè l fè dizè, san an vin kanpe. Lè san vin kanpe a dizè, m panse se kanpe totalman. Pandan m ap pale avèk papa m, m di, donk lan demen maten m ta sipoze kite lopital jeneral pou m tounen lakay mwen. Pandan m ap pale ansanm avè yo ankò, san retounen ap ponpe. Se pa ti kal san, chak lè san li retounen. San pakèt san map bay, san pakèt san map bay. Donk, yo kou rele doktè ankò. Lè yo rive sou mwen ankò, y ap fè kò sou mwen, y ap fou yon seri de twal gaz lan nen m, mete anedrina, mete yon seri de remèd ladan yo pou wè kòman yo ta sispann san an. San pa janm ka sispann. M bay san, m bay san nan nen, m bay san nan nen, m bay san nan nen, rive yon kote se nan bouch mwen y ap sòti. Donk, bagay yo te vrèman, vrèman, vrèman dwòl nan men m nan jou swa sa a. Lè san ap koule, san ap koule, san ap koule, mesye yo di, ba yo fè yon dènye tchèk pou yo wè, si sa pa mache, zanmi, si se priye w ap priye, priye, si se lòt la w ka rele, chache, rele lòt la. M te fè yo konnen ke m pa gen ni de, ni twa, s on sèl m genyen, se Jezi m genyen, epi yo di m, si w ap priye, priye. Yo voye al chache yon, yon tib, alò m pa konnen lè yo vin avè l, li te ka lan dezè di maten. Sa vle di de 10 zè di swa pou 2 zè di maten, se te yon lit. Tout doktè yo ap mennen kòm si, ap fè de gwo efò pou yo wè kòman yo ta ede m pou san an ta sispann koule. Yo fè dènye manèv lan pou yo wè kòman an sòt yo ta sispann san an. Lè yo vini ansanm avèk li, se yon tib mwen wè yo pran, yo fouye anndan tou nen m. pou yo pou yo stope sa. Kote yo yo fouye tube la lan tou nen m lan, lè doktè a panse se lan tou nen m tube lan rive poutan l gentan travèse antre anndan gòj mwen. Lè l rive anndan gòj mwen, yo pran sereng, yo yo yo mete piki yo ladan l, yo enjekte sa y ap enjekte ladan l lan, li vin fon gwo blad anndan gòj mwen. Se la m vin ouvè bouch mwen, lè m ouvè bouch mwen epi Yo di non se pat la n tap metel li soti nan bouch li se nan nenl nou tap metel kounya la yo ralel ankò lè yo ralel lan yo vin remetel kounya la l vin nòmal mwen vin pase tout yon nwit m paka dòmi paske sa yo vin mete lan nenm nan ou ka fè remak lan si talè konsa la. E nan imaj yo wap wè sak te lan nenm nan. Sa m kapab di se te li menm ki te kapab sèvi pou ta touye m. Paske sa li te prèske eklate tèt mwen. M fè tout yon nwit tout dan nan bouch mwen ap fè m mal. M pa ka dòmi. Sèlman tèt mwen ap eklate. M pa santi m nòmal. M pase tout nwit lan konsa. Men sof ke san an te vin kanpe. Lè ke nan demen maten yo di m yap vini retire la 8 è. 8 è pase m pa wè doktè. Lè gen yon grenn doktè ki vini, doktè a di konsa, piske se a 2 è di maten an san an te kanpe, a 2 è ankò nan aprè midi, yap vin retire l. Lè m gade m wè l 3 è, 4 è, mwen kouche lopital jeneral, m pa jwenn oken grenn doktè ki vin sou mwen. Pou jere anyen ansanm avèk mwen pou retire l. E sesi m di depi nan aswè a, depi nan aswè, tib ki lan nen m nan sifi pou ta touye m paske tèlman m santi tèt mwen gwo, dan m ap fè m mal. M pa janm wè doktè, lè l fè katrè, gen yon doktè ki vini, li mande pou yo achte medikaman ankò, lè yo achte medikaman pou l retire tib la lan nen m, lè medikaman yo vin vini, doktè a mande kote dokiman yo. Satan te pase nan menm bagay sa a ankò. Tout dokiman ki te bay ni lopital jeneral ni nan Medsen San Fwontyè, tout dokiman sa yo pèdi. Yo di yo pap retire tib la nan nen m pazavan ke yo pa wè dokiman sa yo. Donk, la, li sizè, mwen lòt bò a, yo poko ka retire l. Lè gen kèlke byeneme ki vini nan lopital jeneral, yo wè jan bagay la ye, epi yo di. Retire frè Jean Baptiste lopital jeneral an al avèk li nan lopital lespwa. Lè vrèman yo pranm yo moute avèm lopital jeneral, se te dènye kote m tap pase, m pase 4 lopital, se te dènye lopital ke m tap pase, e se te nan lopital sa tou, E Bondye ta pral opere yon gwo mèvèy ansanm avèk mwen paske nan pozisyon ke m te ye nan lopital jeneral, m te gen tan lan kesyon katetè, ou konprann, yon pakèt bann detay ke m retwouve m nan lopital jeneral, men se te dènye kote Bondye ta pral pase pou l fè mèvèy ansanm avèk mwen. Donk lè m rive nan lopital Lespwa, e doktè yo ap pale, y ap pale, yo di ke pou yo kòmanse manyen m, Fok mwen depoze 800 dola pou yo fè tès covid pou mwen. E yo di m lè m fin fè tès covid lan pou yo komanse travay komsi ban m swen fok mwen mete 10000 dola prè. Imajine w tout depans ki te gentan fèt deja yo Epi yo vin mande nou kòb sa la ankò nan lopital la, pa gen mwayen pou sa. M vin rive yon kote, m wè tout doktè yo se dan y ap griyen, moute desann se fransè k ap pale, e pa kont mwen pa anfòm. Epi rive yon kote lè moun lakay mwen ap pale ansanm avèk avèk yo, pale ansanm avèk yo, yo pa ka bay yon bon repons, yo rive yon kote yo di, Tib sa ki lan nen m lan, pou yo e poul ta sòti se 2 doktè ki ka retirel pou mwen yo te palem de yon doktè Ariel Henry yo te palem de yon lòt ankò e doktè sa yo dim kap retirel lan li pat la lan vandredi mwen nan lopital lespwa a li pap la lan samdi e li pap la lan dimanch se lan lendi mka jwenn avèk doktè sa pa kont mwen pa anfòm Epi rive yon kote, pawòl doktè yo vin chanje, yo di konsa, Se moun ki te mete tib la pou mwen an, li k pou retire l ankò. Vwala ke lopital jeneral te bay transpè, te bay transfè pou mennen m Lespwa. Donk, pa gen posibilite pou m retounen lopital jeneral ankò. Donk, sèl espwa m nan moman an, se priye. Epi, mwen vin ap fè yon priyè. Pandan m ap fè priyè la, m sonje m di, Jezikri, e, lakay ou chaje espesyal. Men èske mwen menm, m pa fè pati de espesyal sa yo? Epi m ap di, e, pou jan m santi m pa anfòm, m pa ka respire, se nan bouch m ap respire, e m pa ka dòmi. Depi m annik fèmen je m sèlman, Li di, ah! Ou pral gen yon debakman la wi. M di, sa k pase? Li di, kòmandan an pral rive sou ou. Lè l di m kòmandan an pral rive sou mwen, m panse avèk papa m pastè Amèl Laflè. Epi menm kote an, m di enben ok, pa gen pwoblèm. Pandan m rete kouche konsa, m wè papa rantre anndan lopital la pandan m kouche epi m wè li rantre avèk de sòlda ansanm avèk li. Epi menm kote an, m pral viv yon bagay ekstraòdinè. Sa vle di tout sa m te pran senp lè moman aksidan an e ki te parèt trè konplike, epi se nan moman sa m pral viv yo. Mwen menm, m te plis wè lanmò ke lavi. Jan m te santi m, paske depi lè m fwape an, m santi m prale, men sèl sa m t ap kriye San de Jezi, San de Jezi. Epi m wè m toujou ret anvi. Men pandan m lopital la epi papa m pastè Amel debake ansanm avèk lidè yo pandan yo rive nan lopital la epi papa m kòmanse balanse kantik nan balanse kantik epi m wè li ap lapriyè l ap lapriyè l ap lapriyè pandan l ap lapriyè m tande l di konsa. Le seigneur li di seigneur Jezi e ou pat gen ou pat dim ke te gen moun ki tap mouri legliz la mwen pa gen mesaj pa profèt yo ni profetès yo ke m gen moun ki prale ou pat dim tap gen lanmò legliz la. Epi m ap tande l k ap di, Mwen santi kou sa gen plizyè moun e sa pase prèske menm jan an pou yo. M ap tande l k ap di, E te gen yon sè, menm bagay la, e te gen yon lòt ankò ki pase prèske menm jan ankò. Epi l di, Piske sa li pa soti lakay ou, donk m vin konprann kou an sa se kou dyab li ye. Sa se nan priyè a m ap tande sa. M ap tande sa. Epi l di, Piske ou pa t ban m siy lanmò, ou pa t di m gen moun ki t ap deplase legliz lan, frè Jan Batis pa ka ale. Donk mwen vini la pou m vin rele Jan Batis kote l ye a pou l vin jwenn mwen. Byeneme, pandan mwen kouche, zye m fèmen, mwen tande vwa papa K ap di, Jan Batis kote w ye a vin jwenn mwen, Jan Batis kote w ye a vin jwenn mwen, Jan Batis kote w ye a vin jwenn mwen, Jan Batis kote w ye a vin jwenn mwen. Epi pandan m tande l ap di Jan Batis kote w ye a vin jwenn mwen, Jan Batis kote w ye a vin jwenn mwen, epi m santi m ki prale. Se kòm si m ta di w m prale nan yon forè, pandan m prale, m prale, m prale, epi m tande l k ap di Jan Batis kote w ye a vin jwenn mwen. M vin wè. Se kòm si yon sòt de dyaman ki limen tou ble. Li briye. E pi pandan papa ap di vin jwenn mwen, kote ou ye a Jean-Baptiste vin jwenn mwen? E pi m wè se mwen menm ki ta prale, e pi k ap retounen, k ap retounen, k ap retounen, k ap retounen. E pi lè m vin retounen, m vin pa gen konesans ankò. De la, e pi Jezikri pral fè papa mennen yon konba ansanm avèk mwen. Li pral jwenn tout kote. E plan sa te moute, ki te soti dirèkteman lan mond envizib, e ajan sa Satan te itilize pou te vin fè kou sa sou mwen, e plan sa se te plan pou l te touye m, pou l te fini ansanm avè m. Erezman pou mwen, nou gen Papa. Papa nou pap dòmi, Jezikri mete yon sòlda reyèl, yon vayan gèrye sou tè sa menm, ki pou konbat, sove dè zam, e ede moun ki atake pa dè fòs envizib. Donk, pandan Papa ap mennen konba pou mwen, mennen konba pou mwen, mennen konba pou mwen, e fè tout sa l dwe fè, tout sa l dwe di, e apre lè m vin gen konesans li, m tande li site non m, mwen reponn m di Papa. E kote m reponn nan, li di m konsa, Kòman santi w? Mwen di, Mwen anfòm. Tout sa ke doktè te di ki te parèt kòm difisil lan, m sèlman tande Papa di konsa, Mwen vin egzeyato w. Doktè te di yo pap retire tib la nan nen m, se moun ki te mete l, se doktè ki te mete l nan nen m nan ki pou retire l. Epi m tande Papa di m, Mwen vin egzeyato w. Epi l te mache avèk e doktè Chalson e avèk yon lòt doktè ankò. Sa k te parèt difisil la, doktè yo retire tib la lan nen m. Byeneme, apre konba sa Papa fin mennen pou mwen an, e chase tout demon ki te nan plan an, ki t ap travay pou lanmò m, Aprè konba sa papa fin mennen an, mwen plis ke trè byen, lè mwen, lè papa fin, fin, fin, fin di m li egzè, li vin egzèate m, yo retire sereng, e, e, serum ki te nan men m yo, katetè m te genyen an, yo anlve tout, lè yo fin anlve l, mwen menm ki t ap di, lè yo fin retire tube sa nan nen m, tèlman m te santi tèt mwen t ap fè m mal, m panse ke m pa t ap ka dòmi, kote yo fin retire l pou mwen an, Mwen santi m plis ke trè byen nan moman yo fin retire l pou mwen an. Lè papa mande m kòman m santi m, mwen di m trè byen avèk Jezi. Men sa ke Jezikri ka fè. Aprè midi an m vle di, sa lajan pa ka fè, sa manman pa ka fè, sa frè pa ka fè, sa doktè pa ka fè, Jezi kri papa m pastè Amel la fè l. Aprè midi an se yon kontantman se yon jwa mwen e sa ap sèvi m pandan tout vi m pou m di ke Jezi kri pastè Amel la li se pi gran rèv mwen e pèsòn moun pa ka detwi rèv sa nan kè m. M deklare sou vi m se pou m rete lakay Bondye.